Dcpj mare kou krab chofè John Joel Joseph e non sèlman sa tou bra dwat anm de men ansyen senatè a pou enplikasyon l nan touye prezidan Jovenel Moise. M ap raple w ansyen senatè John Joel Joseph aktyèlman ki nan prizon Ozetazini pou enplikasyon l osi nan touye prezidan Mwen pral prezante w li e ba ou detay yo nan yon ti tan ki pa two long. Frè se sè byeneme, panik total maten an nan lekòl Mère Lalu. Lè m di w sa, bandi debake e pran elèv ak paran rantre nan machin kouri ansanm ak yo. Fòk mwen di w emi sitiyasyon sa ki ta pral lakòz paran debake nan lekòl la, ranmase pitit yo, rantre lakay Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew. Mèsi pou fidelitew. ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Medam, matmwazèlz e mesye, jan ke m te anonse ou, dcpj arive mete anba kòd chofè John Joel Joseph, jan w ap gade imaj la la a, pou enplikasyon l nan touye Prezidan Jovenel Moïse. Fòk mwen di ou, biwo afè kriminèl, bak, E ti kòripsyon se li k jere sa pou li. Ti touye moun se li menm ki jere sa pou li. Ti konplis ti al jete kadav se li k jere sa pou li. E w raple w frè e sè byeneme nan jou pase yo otorite nan peyi Jamayik te mete anba kòd John Joel Joseph aprè asasina prezidan an li te kouri kite peyi Dayiti l al kache Nan fyèf li nan site solèy li wè sa pa ase li kouri l travèse maren l li wè yo ap pran l li vole l tonbe ansapit li di non woy woy woy m pa ka rete la Jovenel Moïse cho nan dèyè l pirèd ebyen frèzesè byeneme li te ranmase pakèt li pran bato rantre Jamayik e l al kache nan yon ti vil pwovens pèp ayisyen nan yon seri de ti kay Ou ta, ou te kapab di, son ti malere nan dènye eta, e l te fè moun nan zòn yo konnen, ebyen li menm se lavi l ap chèche, se paske sitiyasyon peyi l difisil. Ebyen kèk jou aprè, otorite nan peyi Jamayik ta pral depoze lapat sou li ansanm avèk madanm ni e 2 pitit, e otorite yo te deklare yo pa gen kote pou yo kache asasen ki patisipe nan touye prezidan e rapidman pèp ayisyen FBI ta pral debake pran John Joel Joseph e rantre Ozetazini Damerik ansanm avèl pou lal bay eksplikasyon sou patisipasyonl nan touye prezidan Jovenel Moïse raplew John Joel Joseph te deklare yap vilbren Guillaume Sam prezidan menm jan yo te trennen kadav papa nasyon an nan lari se konsa yo pral trennen kadav Jovenel Moïse nan lari. Li te menm deklare nan radyo Tele Zenith se pou gang yo rejwenn yo nan batay la e si tout fwa yon polisye ta manyen yon bandi oubyen arete yon bandi, foto polisye sa deja rive nan baz yo ap elimine w. E frè e sè byeneme, kiyès ki òm de Me John Joel Joseph? Se endividi sa w ap gade la a ki rele Prevot Mozart. Ebyen, fòk mwen di w, misye ki se Chofè John Joël Joseph, misye se youn tou nan enstigatè konplo pou te touye prezidan Jovenel Moïse nan dat ki te 7 jiyè 2021 an. Donk tip sa lapolis arive mete anba kòd yè madi 11 avril la nan Dèlma 41. Ebyen li te gen yon manda dèyè l pèp ayisyen, dcpj debake yo mare misye. E lè yo fin mare misye lapolis al fouye lakay li, yo jwenn yon pistolè mak ADP kalibre 9 milimèt, seri 36 34 a, yon chajè konpatib ki genyen 12 katouch e lapolis arive sezi 3 moto pou kounye a misye andedan dcpj donk li nan kwizin nan frèzesè Bien-Aimé yo ap kwizine l. Wouloulouy se bon! An nou kapab wè son tip ki gon ti koulè gade la popo bay misye vapè bay misye vapè e lèw jwenn jan de nèg sa yo son ti chèz w achte pou yo lap enpòtan pou nou gon ti chèz oubyen Yon chèz nèg ki konn soude yo yo fè, epi gon ti twou nan mitan chèz la. Sa vle di lè w chita, dèyè w ap soti pa anba. Ou konn wè se, ou konn wè chèz sa yo souvan lè w piti, epi granmoun mare w sou yo epi yo mete yon ti vaz anba, sou san kilòt. Si w san kanson, si tout fwa poupou gen bo w ka poupou pou pa sal chèz la. Eske tu konpran? Donk, lè ke de ti boul testikil yo pase anba pèp ayisyen, ou mawon ti fi la, aligati la depi w mawon kle ladan, tanzantan w pase w deng! Ou deng! Ou sonnen klòch la. Donk, m espere nan lakou dcpj genyen ti pye papay pou foubi vakabon. Nèg ki kòmanse rantre nan laj ou konnen vyann yo di, yo mal pou kwit men avèk fèy papay m pa kache di w nap kapab lache tout. Donk DCP silvouplè mon amour sèvi ansanm avèk sè peti vakabon. Paske tout moun ki te patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse fòk yo peye pou sa yo fè a. Non sèlman fòk yo peye E fòk pèp ayisyen an sèmante li pran responsabilite l se dènye fwa pou yon derespektan konsa fèt nan yon peyi. Pou prezidan andedan chanm lakay li, epi pou nou debake pou n al touye l. Se pa nan wout li te ye l ta pral nan palè nasyonal? Se pa andedan palè a l te ye, se andedan lakay li l te ye ansanm avèk madanm ni, nou rantre n al touye l, fòk nou peye pou sa ke nou fè. Egzakteman. Fòk nou peye pou sa ke nou fè a. Demokrasi a pa rive nan nivo sa. Bon, kòm etan done, nou konnen nan peyi Dayiti, pa gen demokrasi vrèman. Ae nèg gen dwa di sa yo vle, touye moun yo vle, e lè yo fin touye, yo rete konsa yo ap gade w, se kòm si ryen nete. Alò pèp Ayisyen, pran responsabilite w anvè kriminèl sa yo k ap mache sou moun. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, panik total, Kaï Melalu, e byen, Bandi debake! Pandan paran ap mennen pitit yo lekòl, lekòl fenk relanse paske w konnen se te Pak. Donk, depi plizyè semèn, paran yo te kenbe timoun yo lakay yo, se anliy yo te konn suiv kou. Ebyen, apèn lekòl la relouvri pèp ayisyen, paran ap vini ansanm avèk timoun lekòl, Ebyen nan baryè prensipal la, yon bandi debake ansanm avèk zam ni, li fè yon paran ak tout pitit fi l siy pou monte nan machin nan. Donk moun ki t ap gade aksyon sa mete de men nan tèt e rapidman nouvèl la ta pral gaye. Paran ki te deja vin depoze pitit yo lekòl kase tèt tounen pou vini chèche pitit yo, sa ki te nan wout tounen lakay yo ansanm avèk pitit yo. Donk, frèzesè byeneme, aksyon sa ki mete direksyon lekòl la nan yon sitiyasyon difisil, yo vin pa ka kenbe timoun yo, donk tout paran se degaje w vin pran pitit ou. Pou plis detay, pèp ayisyen, ann tande sitwayen sa Vwala maten an la, pandan paran yo ap mennen timoun yo lekòl epi nan baryè lekòl la, kidnapè vini, rale zam, pran paran, pran yon elèv la, y al avè yo. Bagay sa a kreye gwo panik nan lekòl la. Ofinal, se tout paran ki oblije ap kouri la a. Mwen menm ki se youn nan paran yo k ap kouri la pou al pote timoun nan lekòl la la a pou wè, dèdamezidi posib, kijan n kapab rapatriye chak grenn pa nou yo. Donk se nan sitiyasyon sa nou ye, ou lakay ou bandi ap mete w deyò, timoun nan al lekòl pou l kote pou l ta nan mitan kanmarad li, nan mitan moun k ap ba l levasyon pou li menm li ta kapab plizoumwen rale yon souf pou l pa panse a sa k ap pase anndan peyi a, lè bandi al atake l dirèkteman anndan baryè lekòl li. Donk se yon sitiyasyon entenab jounen jodi a n ap viv anndan peyi a. Se sa, se reyalite nou chak jou, se kidnaping, se bal, se vyolans, se sa k reyalite nou. Sa pase kilè egzakteman? E la sa m konprann nan se se yon kidnapin ki fèt sou yon elèv e paran l an menm tan Lionel? Jisteman se apèn si gen 30 minit menm. Paske se yon bon zanmi mwen ki li menm pandan lap met pitit pal atè epi yap fè kidnaping nan devanl pitit pal la la tromatize yo menm yo kouri paske yo gentan wè bagay la yo gentan kouri men si yo te gentan desann machin nan yo tap pran ral avèl tou paske daprè enfòmasyon yo ban mwen yo menm ki tap swiv sèn kidnaping nan moun ki vin fè kidnaping yo te nan yon ti bis blanch. Ou konprann? Epi y ap met moun ladan li. Yo rale zam yo, y ap met moun ladan li. Petèt ke se paske yo wè yo yo menm ki fè yo yo yo yo pa kontinye bwote moun devan lekòl la. Donk se se nan sitiyasyon sa a nou ye. Ou konprann? Alò, e nou pral kite w ale. Ou konnen w se yon jounalis e double de yon paran e se sa k fè n ap avanse konsa avèk ou nan echanj lan. M konnen yo te anonse pral genyen de de de de de pwen fiks lapolis. nan zòn lekòl yo e patikilyèman lekòl koreganis yo. Lè w rive la, ou pa wè prezans lapolis nan zòn nan? Non, jiskèpwezan pa gen pa gen afè lapolis ditou. Dayè yè, te gen yon spektak sou lari a la, apre ti lapli ki te tonbe a la. Ou menm lè yon polisye ta vle, ou menm te ka vin kanpe devan men lari. Se kamyon avèk traktè ki vin ranmase fatra tèlman lari nwa e anba fatra ye. Donk deja konsti. Sitiyasyon pat menm pèmèt ke lapolis te ka antre depi kèk tan la e pa gen ankenn polisye devan ankenn lekòl mizapò nan kwen bò mè boudon kote toujou gon ti blokis gon papye polisye men pa gen ankenn polisye devan ankenn lekòl mwen menm sot petyon-vil la pou mal pran pam nan nan lekòl la anba la menm pase devan plizyè lekòl pa gen ankenn afè papye polisye donk pa gen anfè yon blag li ye pou fè moun dòmi. Ou menm sou lari tro nan lari a kidnapè ap leve w epi yon bon maten wap leve w jwenn ou se pa men kidnapè w ye donk se tout moun ka leve nou nan lari a si nou oblije soti nou soti men pa kwè pa met lespwa w sou kesyon lapolis sou kesyon leta ki pral ki pral ba w sekirite pral anpeche yo kidnapè w paske jounen jodi a leta pa menm ka bay tèt li sekirite dayè nou wè sa kap pase polis yo redi nan diferan andwa anndan anndan peyi a kote bandi fè sa yo vle avèk lapolis donk. Jan moun yo di a la, jounen jodi a yo lage nou sou kout boutye avèk Ginen yo, pou moun ki kwè nan Ginen. Donk se sa li ye, se yon popilasyon ki lage pou kont li, se jou l wè l konnen. Se sa, se nan sa nou ye la Pierre Renel. Merci beaucoup Lionel. Edouard, konfrè nou, e nou kab konprann sa, gen emosyon wè nan temwanyaj li a, piske son paran. Men, gon bagay nou note la, enfòmasyon ke nou genyen konsènan kidnapin ki fèt talè a nan Mastè a, fè eta de yon ti bis. Koulye a, mesye yo chanje estrateji. Yon ti bis, e se menm ti bis sa a, sanble, ki ta rive nan zòn Lali a. E koulye a. Ok kelkeswa sa nap eseye gade kom senaryo se ke lari a livre lari a livre epi poukisa devan lekol la son mesaj ki p voye paske neg yo menm yo kontrole e lari a yo gen antèn yo pa gen lapolis lòt yal pran yal pran yal pran timoun nan avek paranl devan lekol la aloske yo te ka pranl sou wout la yo te alo yo gen mwayen pou yo te pranl sou wout la yal pranl devan lekol la son lòt mesaj anko ki. ki voye. Kòmsi menm dwa lekòl moun pa gen, moun timoun yo pa Epi menm bagay gen sa wòl. rive nan moman kote pwoblèm gaz. Lè m di nou, lè m di nou nèg ki nan pouvwa yo fèzè yo landjèz la. M konnen yo te anonse ke devan lekòl yo pral genyen de de pwen fiks lapolis. Ou konprann gon patenarya ant ministè edikasyon nasyonal ak ministè jistis. Lè m di w nèg isi fèzè yo Non se pa sèl landjèz sa yo te anonse, yo te anonse lame, La police. A pawòl tafya sa ye. Sa ye ay sitwayen ki sot bwè ki sot bwè yo ye kap pale. Kap deblatere. Nou pa wè ditou sa ditou. Nan lame a, pwòch lame yon sous pwòch lame a yon sous di w pa gen anyen de deklarasyon chèf la t al fè nan baz yo a a jodi a pa gon Epi moun yo pase avèk fasilite pou rive nan baz avèk etaj la. Li fèt Dèlma epi yo rive kote yo pral avèk otaj la san pwoblèm. Ni lapolis, ni gouvènman an, yo konnen ki wout mesye yo pase pou y al nan baz yo. Ou pa konprann? Yo konnen ki kote. Men yo pap janm mete bakòp la 24 sou 24. Mwen menm se sa m te di, m te di konbyen milya sa ap koute Direksyon Jeneral Lapolis lan pou l mete 2 bakòp fiks ki fè woulman sou plas 24 sou 24 nan wout kote nèg yo pase a. Èdè yo gen ransènyeman yo konnen. Yo konn tout kote ki fwaye kidnaping ap nan peyi a. Ki ransènyeman yo gen? Yo konnen, yo konn kote nèg yo ye, yo konn baz yo, pa vre? Li di, wè, ou ka fè nenpòt sèman la, nèg yo gen ransènyeman. Yo konnen ki kote. lè yo fè kidnaping an y al a otaj yo. Yo konnen, kan yo pa konnen an? Reponn Se yo pa serye wi. konnen. Ke se swa Son nan nò volonte kapital la wi. oubyen nan sid kapital la, yo Son konnen. volonte menm yo gen kòmsi ni gouvènman an ni lapolis nan, wè, nan pi wo nivo, genyen yo vle di bon tout moun fè sa yo vle. Se kankou se yon se kankou se yon ekip de nèg ki te konn leta te konn ap peye, kounye a l di bon m pap peye nou ankò, degaje nou. Se sa l ye wi. Degaje nou. Sa vle di konnen lapolis lan pa konnen ki kote nèg yo pase pou y al avèk moun yo? Ay di tout gwo swat wè bim pa konnen tout nèg sa yo ki la nan lapolis lan yo paka pran 2 bakòp mete nan zòn sa yo 24 sou 24 Oh bon sa w fè de sitiyasyon lè nèg yo ap pase avè w tankou. Poukisa swat ret anndan ap fè kisa? Hein? Genyen 2 moun ki temwanye e genyen 2 moun yo resevwa nan dcpj ki eksplike tout bagay kòman sa fonksyòn e yo fè w konnen gen 2 wout lè nèg yo ap pran yo menm gen moun k ap fè advance pou yo pou konnen ki èske wout la sef one ki patwouy ki la ki bakòp ki la elatriye e tout sa yo se de ransènyeman ke lapolis genyen ou konprann lapolis genyen dayè mwen menm gen yon pakèt bagay mwen menm se de otorite ki trè wo plase. Li gen madanm? Li gen madanm? M pa konnen. Li frape bo, li bo, ou konprann? Frape do pitit epi li al travay. Al vòlè. Merde. Timoun yo konn gen de kesyon biza yo poze w kòm timoun. Ou jennen, ou pa ka reponn. Vwala, medam, matmwazèlz e mesye, ou kapab konprann sitiyasyon an ekstrèmeman konplike aktyèlman la nan peyi Dayiti e Pandan dènye moman yo la a, rate atifisyèl gaz la vrèman konplike e malgre sa paran yo ap mennen pitit yo lekòl, nan ponp yo gen kote moun se 1500 goud yo ap achte yon galon gaz, donk gouvèneman rete bèkèk jiskaprezan poko gen okenn desizyon ki pran. Map anonsew tou la polis fè gwo gwo bout tonton operasyon nan baz ti makak rete konekte pita nap jwenn plis detay zanmi paw fouco kap swetew pase yon bon jounen nan bra papa Bondye bizou bizou babay one love.